Bonjou, bonswa tout moun. Donk jodi a la, mwen do video pou nou ki pral ede nou fè lajan tou. E fason sa nou pral fè lajan, se pa pil kòb ou pral depanse. Imajine ou, a 10 goud ou gen aksè pou fè 1 milyon goud. Donk sa, se pa yon mens afè. An ale san pli tade, yon sit ke m pral moutre ou, ki rele paryajlakay. Pou wè sit sa, ou sèlman moute sou li lè ekip ap jwe ou parye epi ou touche menm kote ou genyen an. 10 goud wi m di w, 1 milyon goud. Donk pa etone. San pli tade m pral moutre w kòman pou kreye yon kont paryaj lakay. Ou moute sou paryaj lakay. Donk ou menm ki pa mete l sou ekran dakèy ou ka toujou moute sou Google ou tape paryajlakay pwen kòm baton chokola. Donk kounya wap moute sou se konekte. Noh, dezole, pwiske se enskripsyon map fè kanmenm m pa ta ka al sou se konekte. Donk kounya nou pral pran s'inscrire ki an dènye a. Wap mete prenon anlè a ki se Francisco epi non wap metel anba a. Non pam ki se Sejour. Epi map desann map mete nimewo telefòn map fè kont lan la. Epi modpas la m deside mete nimewo telefòn nan ankò. Epi la, anba nou wè yo met yon kod parenaj. Ou wè kod parenaj sa, m garanti w, m pral ba w yon kòd la, w ap mete l, w ap benefisye. Donk otomatikman ou mete l, a chak fwa w fè yon fich de 20 ekip, ou pèdi pou youn, w ap resevwa kòb ou a miltipliye pa 2. M byen di w wi, chak. fwa ou fon fich de 20 ekip ou pèdi pou youn on grenn ekip ki pèdi yo wap benefisye kòb ou a miltipliye pa 2 donk wap just tape RYCKX lè wap fè enskripsyon paw la epi lè ou fin fè sa wap tape ti sa ou koche l ki vle di ou aksepte tout bagay nèt pou antre sou sit la epi wap tape enskripsyon. Yo voye yon kòd de validasyon pou ou kounye a. Donk kòd sa y ap voye pou ou a, w ap just mete l la. Y ap voye l pou ou pa mesaj. Donk kòd la poko monte. Osito ke kòd la fin monte, m ap antre l epi w ap tape valide. Men valide a la wap finn antre kod la la epi wap tape valide a epi ou korek pa bliye like abone pataje pou ka toujou jwenn bel ti video sa yo pou konn koman pou fe lajan.